Ah non! Mesye dam fòk nou rive yon kote nan yon kawfou pou nou sispann avèk zak de kriminalite ke nap komèt yo. Chen mechan, wap tandem la, m konnen w renmen tandem anpil. Ou tèlman renmen tandem, dènyèman lè w tap goumen avèk nèg 400 mawozo yo, ou tap tande yon emisyon ke m te fè, kote m te frape w. Epi ou di woy! Men misye frape m, ou wè misye rive sou mwen, ou wè misye atake m! Epi ou kontinye ap tande emisyon an. Ou vin rive yon kote nan emisyon an, ou jwenn kote m tape nèg 400 mawozo yo. Apre sa ou di, an e sa m konnen, m konnen misye onèt. M konnen misye se yon jounalis ki toujou fè ekilib la. M renmen tande misye anpil. Jiskaske gen youn nan sòlda yo ki te mande w, èske w abòne? Dedou pa bezwen konnen si m abòne, men m di w m renmen tande misye. Se mwen k ap pale avè w la, nèg ou renmen tande a. Rete la. Talè la, m pral pale avè w nan emisyon sa a. Si pou w pa tande m depi apati de jodi a, ou gen dwa pa janm tande m ankò. Depi apati de jodi a, ou gen dwa pa janm renmen tande m ankò. Paske, m pral pale avè w. M pral pale avè w tankou de moun, tankou de gwo wòch. Paske mesye, lè nouvèl sa yo ap vin jwenn mwen isi, sa pa fè m byen ditou. M konn anvi al nan peyi m tou. M konn anvi antre ann Ayiti. Men, ou menm, ou pran politisyen yo, ou pran biznismann yo, ou pran Lamò San Jou, ou pran Izo, ou pran Babekyou, Ou pran Ti Lapli, ou pran Mikanò, ou pran Krisla, ou pran Iska, ou pran Ti Gabriyèl, nou pa ban m chans sa a mesye. Nou pa ban m chans sa a antre nan peyi m al chil avèk zanmi, avèk fanmi. Mwen santi m nwi lè m bezwen al nan peyi m, m pa kapab. Jounen jodi a, ou genyen 2 sòlda, chen mechan tande m, ou genyen 2 sòlda ki fon gwo dezòd. Èske w okouran, èske w pa okouran, n ap vin ak tout detay nan emisyon an. Medam, Mesye, bonjou si se nan maten, bonswa si se nan apremidi. Men sa depan de ki rejyon ou ye nan moman an, w ap swiv Odit oubyen Machann Enfòmasyon. Nou kontan genyen w kòm fidèl telespektatè nou. Mèsi avè w ki abòne deja. Ou menm ki potko abòne fè sa kounya abòne kòmante layike pataje mande yon fanmi yon zanmi yon pwòch fè menm bagay avèw abòne kòmante layike pataje emisyon an pou plis moun ka wèl konsa tou nap kapab devlope kominote nou an janm souvan dil se toujou yon plezi pou mwen poum antre lakay nou men slogan an li la. Bourik ki chaje tankou Legba pa gen tan pou ranse pou bay blag nan wout, sinon senti li ap kase. Djakout nou plen, chaje tankou Lapolòy. Nou pral kase met nan menw. Ou pa mande m koze, se mwen k pwomèt ou koze. Rete la, gen detay pou ou. Gen yon timoun ki te genyen 16 lane. Tande byen wi, pran san nou pou nou tande byen sa m ap di yo. Pou nou pa di m di sa m pa di. Paske m konnen nou menm Ayisyen, lè n ap tande yon bagay, nou defòme l, nou ba l sans pa nou. Tande byen. Yon timoun ki te genyen 16 lane. Li te abite Kwadè Misyon. Nou konnen Kwadè Misyon t ap dirije pa Pè Lebren, chèf gang sa a, epi pa la swit ou genyen nèg Chemechanwou ki ta pral mete misye deyò. M pral di nou kijan chen mechan te fè mete l deyò, ki kote tou, ki jis kote chen mechan voye nèg yo al atake Pè Lebren. M gen tout detay sa yo. M konnen w ap tande m la chen mechan. Rale ti chèz ba w, tande m. Petèt se yon dènyè fwa ou gen dwa tande m paske ou gen dwa fè kout sa ou pa janm tande m ankò. Tande byen. Yon timoun ki te gen 16 lane ki te abite Kwadèmisyon. Men li te li t ap viv Sendomeng, l ap Ayiti sa fè kèk tan. Men, ki kote l te abite la ann Ayiti? Li te abite lakay yon dam ki rele Tisè avèk mari Tisè a. ki rele vil sen. Ebyen, piti sa a ki te genyen 16 lane a bezwen tounen al viv an Repiblik Dominikèn, sa vle di Sendomeng ankò. Men li pa gen mwayen pou l ale. Kisa l fè? L ap chèche ti travay, rann moun sèvis, yo ba l ti kòb, epi l ap mete yon kote pou gade kòman li kapab konpile kòb li bezwen an pou l tounen al viv Sendomeng. Men, misye vin rive yon lè, li pè pou l pa depanse kòb la, paske se vre li bezwen al Sendomeng, men l nan nesesite tou. Li pa vle depanse kòb la, li sakrifye l. Li bay ti sè avèk mari l ki se Vilsen kenbe kòb la pou li paske se lakay moun yo l abite sa fè kèk tan. Se kòmsi se yo k leve l. Li ba yo kenbe kòb la. Chak ti travay, chak ti sèvis li rann moun, yo ba l yon ti kòb. Li chèche wè ki kote ti sè avèk Lwisen ye, avèk Vilsen padon, epi li ba yo kòb la, se yon kote pou mwen. Konsa lap chèche e pou fè kòb la rive paske se fòmil foumi an, fòmil zwazo a, piti piti fè lonè prezidan, ti pay ti pay lap fon nich, ebyen lap sanble kòb nan men moun sa yo. Nou tande? Humm. Ayayay! Gade sak rive jèn gason an non mesye. Ebyen li vin rive yon lè. Li mande moun yo kòb. Sa di kòb li t ap sere nan men yo a. Li mande kòb la. Yo toujou di l tann, pran pasyans pou nou, n ap ba w kòb la. Chak jou se konsa. Chak jou se konsa. Piti a rive yon lè l ap reflechi, li di kèt mesye, ou kwè li te ka fè tout tan sa a ap travay, ap rann moun sèvis, fè ti kòb li pou l wè si l ka sove pou l al jwenn fanmi l Sendomeng pou ti sè avèk Vilsen ta manje kòb sa a. Li di l pa kon bagay konsa. Chak jou yo kontinye ap woule l. Pi on piti 16 lane m di nou. Li ri vin rive on lè l pa kapab ankò. Li sezi yon telefòn ke moun yo genyen. Tande, pou l wè kòman l ka fè presyon sou yo pou yo ba l yon ti kòb. Mezanmi, men kote k pi tris la. Pandan an sezi telefòn pou yo, olye yo chèche kòb pou yo bay piti a pou yo jwenn telefòn nan, oubyen pla fè piti a plane telefòn nan pou l jwenn kòb, oubyen yo fè vann li pou jwenn kòb, tande ki sa yo fè. Yo rele 2 kriminèl ki nan gang Chen Mechan an. Lè yo rive, ti sè di konsa, Piti a vòlè telefòn yo. Yo pa mande Lakwa ki nouvèl, m ap pale de Pitè Rich avèk Nagatomo, yo pa mande Lakwa ki nouvèl, yo pran piti 16 ane a, yo koupe kou l, y al jete l. Si mesye, yon timoun, abite lakay yon moun, li rele nou li di nou, timoun nan vòlè telefòn pa l, m pa kwè se koupe tèt timoun nan k solisyon an, sa se yonn. Yon lòt kote tou, kòman Tisè avèk Velsen santi yo nan moman an, lè yo fin pran kòb piti a, yo abize l kòm rekonpans. Yo touye piti a. Map di nou sa la a, dlo anvi kouri nan zye m. Pase m konn ki sakrifis ti jèn nan fè pou l te jwenn kòb sa a. M konnen l pase mwen m abitye sakrifye vi m lè m bezwen reyalize yon bagay. M soufri pou m gade kòman m ka sere kòb mwen yon kote epi pou m jwenn kòb pou m reyalize sa m ap reyalize a. Sa k fè lè m tande moun ap site non m dan debagaj. Ki louch, sa fè m mal anpil. M bati moun m ye jodi a. M goumen anpil pou m konstwi l. Kòm on moun vle pou m chita m ap gad ou k ap detwi m nan yon segond, nan de segond. Se mechanste de votre part. Alò, kounye a m ap pale avè w chen mechan. Eske solda w yo pa gen tètyè nan tèt yo? Pou moun ki pa konn sa k tètyè a, men moun andeyò konnen l wi, se yon bagay yo mete nan bouch, li pa baboukèt non, yon bagay yo mete nan bouch yon cheval oubyen yon milèt, bourik, nenpòt sa l ye a pou ka dirije l. Se kòmsi se yon gid li ye. Ebyen eske solda w yo pa genyen l nan tèt yo chen mechan. Eske ti sè annik rele solda w yo epi san yo pa di w anyen yo pran direksyon kwadèmisyon paske ou menm konnen nan chada w abite yo pran direksyon kwadèmisyon pou y al fè sa y ap fè a hein humm gade w ap poze tèt ou kesyon kiyè m fè konnen w abite chada bon yo konnen l santo santo 3 konsa m kwè yo rele l Men mwen m toujou di Shada se nan do e nan do vorben fils ki nan zòn sa a. Wè, lè w pase bò pon an, ebyen si w ap soti nan zòn ki rele Bon Repo a, ebyen sou men goch ou, ou monte. Si w ap soti Kwadèmisyon, sou bò dwat ou, ou annik kite pon an, ou monte. M konn lakay ou, chen mechan. M te gen yon zanmi ki te abite prèske tou kole ak lakay ou. Ou pot ko menm gen tout non sa a. M te konnen w. M te konn wè kote w konn chita sou yon galri. Humm pa devan Humm wap ri la wi Wap di epa misye konnenm vre Eyy m konnen w frem Kesyon map poze tèt ou eske solda w yo pa gen tètyè nan tèt yo Eske yon annik ale san w pa okouran Si tout fwa w pa okouran e ou konnen yo abize yon moun konsa Ou toujou di wap defann moun ki oprime yo. Moun ki debousole yo. Ou toujou di w ap defann moun ki pa gen dwa nan peyi a. Ebyen, ki sa w ap fè? Ki sa w ap fè pou piti a jwenn jistis li? Byen ke m konnen ou pa ka revini l, ou pa ka resisite l. Si tout bon vre, ou pa t sou kou, oubyen ou pa t nan kou a, ki sa w ap fè kounye a? Èske sòlda w yo ap toujou gen libète yo al fè ekzaksyon nenpòt kote sou nenpòt ki moun? Èske kòm chèf gang tou, sòlda w yo gen dwa al poze yon aksyon konsa pou ap koupe kou moun san w pa okouran? Èske tou ou pa t konnen piti sa a t abite ak moun yo depi li te pi piti ke sa, sa gen kèk lanne? Se sa m di w, jodi a, apati de jodi a, ou gen dwa pa tande m ankò. M gen dwa pa yon jounalis ou renmen tande ankò. E sa, ey, yon sèl pwoblèm sa ap ban mwen. Paske, malgre ou toujou tande m, ou poko janm rive nan yon kafou pou di, ey, fò m pran vwa legal la. Il est vrai ke m konnen wa p goumen kont mesye 400 mawozo yo. Men sa pa sa pa fè de ou yon nèg ki pa gang non chen mechan. Depi w gen zam ilegal se gang ou ye wi. Ou konn sa? Se bandi w ye wi depi w gen zam ilegal nan men. Hein? Ki desizyon w ap pran avèk Peter Riche et Nagatomo? Se sa m bezwen konnen. Ki desizyon ou ap pran ak nèg sa yo? E sou si tout fwa tou ou te sou kou avan nèg yo fè sa, si se ou k voye yo, kòman ou pral pran desizyon pou ta abize nèg yo, pandan se tan se ou menm ki endwi yo an erè? Kòm yon nèg ki se yon chèf bandi, èske depi yo di w yon moun vòlè, san chèche verifikasyon, san chèche prèv, ou pase a laksyon? M konnen gwo konba w mennen deja. M ap sonje frè pè Lebren yo. Ebyen, yo te abite nan Bitbwaye, e pa la ou te touye yo non. Se jis Kafoufèy wi. Hum! Nou t al touye nèg yo. Hein! Kèt mesye, chen mechan gen pwoblèm pi rèd, l ap mande kijan m fè konnen. L ap mande kijan m fè konnen. M gen disip frè m. Nenpòt nèg ki fon bagay, nenpòt bandi ki fon bagay an Ayiti, m padone mwen k pa vle. M gen disip. E m peye pou sa. W ap poze tèt ou kesyon, ki jan m fè konnen, se jis Kafoufèy? Ou ta souse san nèg yo. Wi. Dekonsè avèk Jenèf, se jis Kafoufèy, nou t al touye nèg yo. Menm epòk la, pa gen, pa gon nèg nan baz Pè Lebren an nou t al touye. Plizyè, nou t al touye nan pisin. Misye gen pwoblèm pi rèd. Ou wè, ou wè frè m, bagay yo la. Mwen m pa chwazi detwi moun. Se moun nan k detwi tèt li. Lè m bay yon enfòmasyon, m pa nan voye monte. Moun nan fè yon bagay, m di nou, men ki sa moun nan fè. M pa vini pou m vin fè manti sou pèsòn. Manti a p ap aranje m nan anyen dayè, m moun pou m ye a deja. Si m ka pale nan mikwo se paske depi m piti, rèv mwen se sèvi peyi m. Ki sa sa ap itil mwen si m pase sou latè? san m pa t janm itil yon sosyete nan vi m, pou m te annik vin manje m mouri. Sa vle di, pasaj mwen t ap anven. Mwen menm, m te ka di zafè Ayiti, bon m pa viv an Ayiti, m te ka di zafè Ayiti, men non! M pa an Ayiti, men m genyen fanmi an Ayiti, m gen zanmi an Ayiti. Menm si m pa t genyen l, men m gen yon klas defavorize, yon klas oprime an Ayiti ki merite libere anba men malfra zèfèyis an Ayiti. Malerezman, tout bandi an Ayiti te dwe gen menm pozisyon m genyen an vizavi avèk oligak kowonpi yo, vizavi avèk politisyen yo. Mwen m paka tann pou m tande gon soulèvman jeneral ki fèt, a chak politisyen pèp la jwenn, li ba l pè lebren. Lè m di pè lebren, pa chèf gang lan non, pè lebren sa vle di mete yon kawotchou nan kou politisyen yo epi brile yo. E pa tout non. E pa tout. A kèlke ra esepsyon. Tankou lè n pran yon nèg Patrice Dumont, nou pa swete sa rive l. Nou pran Steven Benoît, nou pa swete sa rive l. Nou pran ti granmoun nan Andris Riché, nou pa swete sa rive l. Ou pran? Jean Robert Bossé, ansyen depite, nou pa swete sa rive l. Jean Robert Bossé se yon depi, se yon nan depite, lè yo ta bay kòb pwason anba a, nan palman an, li pa t pran kòb pa l la. Li te, yo te voye l ba li, li voye l tounen bay nèg yo. Li di non! Li pa p antre la. Men jan de moun nou bezwen yo nan palman, malerezman. Abòne, kòmante, layike, pataje, mande fanmi, zanmi, kamarad, pwòch fè menm bagay avè w. Yon lè Miwès Medya rele Odit Machin Enfòmasyon, n ap kwaze pou yon lòt emisyon.